Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jodi a makout nou chaje, nou gen yon pil dosye. E nou gen plizyè emisyon n ap fè, n ap mande w pou kapab rete konekte ak chanèl la paske gen anpil dosye nou pral debat, dosye Site Solèy, dosye Kwadèboukè, dosye Santrovil, men ekoute, dan le kadre de sèt emisyon n ap panche totalman sou de dosye, sitiyasyon etidyan yo nan fakilte, etidyan yo ki oblije ap dòmi nan fakilte yo paske akòz pwoblèm ensekirite, pase nan Matisan se yon kastèt, epi sa ki te pase yè la. Tande byen, lapolis fizye 3, èske n kapab di kidnapè ou prezime kidnapè? Ann di prezime kidnapè. Ki sa k te pase? Sa k te pase a li anpil, mezanmi. E, dabò fò m di nou ke nan emisyon mwen te fè yè la, m te di nou ke moun yo t ap tante kidnape a se yon pèsonalite trè koni. Ebyen, pèsonalite sila a li ap travay nan brh. Son non se Otchilde François Junior paske nouvèl la gentan nan lari tout moun konnen se Otchilde François Junior. Alò m te deside fè rezèv paske sa te kapab rive ke pèsòn moun pat konnen si se te Otchilde François Junior. Men etan done ke tout la repiblik okouran de sak rive a, Ebyen mwen ba nou non an. Otilde François Junior se kelken, li gen yon radyo ki se RFM. Sèt un direktè de medya, se ansyen ministre a la kominikasyon sou administrasyon Martelly a. Tande byen, pandan li ap soti travay, epi nan rue des Casernes, genyen nèg ame yo ki yo menm te deja anlve. plizyè endividi, epi chas la t ap kontinye. Bap yo rive, yo pwente sou machin nan, yo di, Sitwayen an, Rotchild François Junior, desann machin nan. Men ekoute! Je connais ce type. M konnen ke se yon moun ki humble, yon moun ki diskrè. Lè yon moun gen janr de konpòteman sa yo, sa kapab rive ke. Li obtanpere fasil. Li asijeti fasil. Men, jou sa te pou li paske m panse ke li pran anviwon yon trantèn de segond de reta a lenteryè de la vwati. Il a reflechi pour dire, Que dois-je faire? Eske mwen dwe desann oubyen eske mwen dwe fè yon ti rete? An reflechisan pou adopte yn desizyon. Se nan moman sa a, lapolis pote boure paske lapolis t ap veye. Epi katouch maye. Sa vle di, sitwayen sa a li te kapab pèdi lavi l. Paske si l te gentan nan men nèg yo, epi katouch ap deplwaye konsa, ebyen li te kapab mouri. Kounye a, katouch pati, misye anndan machin nan. Fò m di nou ke li menm alò machin nan resevwa anpil katouch. Men Dye swa louwe, ebyen Rothschild li sòti sen e sof. Nèg yo kanpe dan pou batay avèk lapolis. Men lapolis genyen. Men gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ki di ke nèg yo ta sezi yon pikòp lapolis, alò se yon enfòmasyon mwen menm m ap chache verifye pou nou. Bagay la te vreman red. E paske polisye yo te deplase un peu tard dans l'après midi paske yo te toujou anserkle zone nan pou ap veye si pa gen lot neg ki yo menm anndan kay la. Men la personne concernée par cette affaire li mande ak proch li yo ekoute pou kapab kenbe sa sekrè paske se quelqu'un qui est très discret. Se pa moun ki one man show, se pa moun ki renmen nan pale avek moun. Ebyen se konsa. Men ekoute, c'est une personnalité publique. Rothilde François Junior se ansyen minis, se yon direktè de medya. Eske nou konprann? Kounye a la, gon yon kesyon ou kapab poze tèt ou, nèg ki mouri yo, ou pral anvi di, nan ki baz yo sòti? Eske se 2 nèg k ap fè kidnaping? konsa konsa ki pa atribye ak yon baz oubyen nèg sa yo gen yon baz yo afilye. Anpil enfòmasyon ap sikile nan lari a pou dir ke sèzòm la yo ta aparteni ak klan Vilaj de Dye a. E anpil moun yo menm afirmatif sou kestyon sila. Pou ki sa yo afirmatif? Paske moun ki gen foto yo nan men yo, si wap gade byen gen yon tip ki avèk yon mayo nimewo 12. Gen yon foto ki parèt trè viral sur les réseaux sociaux, ebyen foto sa kote ke tip sa li menm avèk menm mayo sa sou li men vizaj li yon ti jan kamoufle paske li met yon kepi epi li bese tèt li se kòmsi se kèlken ki li menm tap eseye priye men eske nou kapab di priye non li tap entèpele Sa ki avèk li yo petèt pou te kapab sòti. Men se kapab yon dènye post, yon dènye foto. Paske tip sa tonbe. Men ekoute, moun ki mete foto sa ap sikile a, li atribye tip sa dirèkteman ak Vilaj de Dye. Vre ou fo? Men anpil moun di, se laverite. Si se vre, ebyen m ta kapab di sèten kou. Un gran kou porte Au clan de village. Kounya la gen anpil moun kap bat bravo la kontantman pou operasyon sa la polis mennen. Malgre tout sa ki vin an apre. Men la polis, tout moun bay la polis 10 sur 10. Mwen je peux pas donner 10 sur 10. Nan sans sa mwen ti jan euh. exigeant. Pour qui ça me baille 10 sur 10 Si me 10 sur 10, la police cap comprendre que tout est fini. Non Le travail ne fait que commencer. Gagner des milliers de pas à franchir, ça c'est un pas parmi les milliers d'autres pas à franchir. Est-ce que nous comprenons Mais il y a une information qui a circulé parce que hier j'ai écouté euh, Ezayu Cezar de Radio Télé Éclair, e pandan li te an dirèk avèk Louko ebyen il a fè kwà ke lapolis ap mobilize wo grade nan lapolis yo chita yo fè yon gwo reyinyon e yo deside pou di ke yo pral manyen bandi yo yo pral eseye kontwole rejyon metwopolitèn pòtoprens lan dan la pèspektiv m ta kapab di pou. Koupe kesyon kidnaping nan. Eske sa kab eradike totalman? Men ekoute, nan anpil emisyon mwen fè, anpil emisyon lòt jounalis te fè, yo poze menm kesyon avè m pou dire ke ekoute, si nou konnen tèl paramèt li bay aksè ak kidnaping, poukwa ne pa? le kontwole. Eske nou konprann? Donk, si nou konnen gen anpil pwen petèt ki gen a wè ak kidnaping, ebyen pou ki sa yo pa kontwole yo? Antouka yè swa, m te sou wout Dèlma, fò m di ke nou rankontre plizyè patwouy fiks. E patwouy sa yo, m ta kapab di, dan la matine a mon retou, ebyen m wè yo kanpe la. Sètadi, aparaman, donk, izon pase la nwi laba. Donk. Li pa yon kestyon sèlman pou dir ke felisitasyon o polisye ki akonpli sa, men ke fè an retou pou sejan la. Paske banm di nou yon bagay mezanmi, jan bagay la ye la, si de polisye ap eskrime vi yo jisteman pou kapab ede popilasyon an, ebyen, Otorite yo dwe gade sa fò. Donk il fò fè kèlke choz an retou. Donk fòk nou repanse sou lajan polisye yo. Ok. Yon pi bon ankadreman. Paske sa ap fè yo byen. Paske bat men ankouraje chen. Eske nou konprann? Donk enfòmasyon fè kwè ke moun yo nou mèt fè yon ti kanpe sou kesyon matisan an paske lapolis pa al pran bagay la serye. Defwa, yo konn kòmanse, yo pa ka fini. Oubyen yo konn kòmanse, yo pa fini. Ou kapab poze tèt ou kesyon pou mande, men ki sa k pase ojist? Ebyen sa se ak wo grade nan lapolis yo pou ta kapab reponn kesyon sila. Bon, nan emisyon sa a, m ap pwofite jisteman pou m kapab salye yon jounalist, repòtè. e prezantatè an menm tan. Paske nou souvan gen yon abitid pou di ke moun sa a bon. Alò se pa bon, moun sa a te bon. Paske li pa la oubyen li kite peyi a. M pa anvi di li mouri non paske e lè yon moun ap fè yon bagay serye nan sosyete a, lè w rete grave nan memwa anpil moun, ou pa janm mouri vre. Paske y ap toujou pale de ou. Men ekoute, lè yo pral pale de ou a. M swete ke s on kontinuite de pawòl. Paske lè yon nèg ap fè yon bagay serye nan sosyete a, depi lè l kòmanse fè sa k serye a, il faut dire que ce type là li merite yon plak dò. Mwen menm si m ta gen yon plak donè m t ap bay, m t ap bay jounalis sa a. Paske li riske 1. Li reflechi anpil. Paske moi je suis un journaliste. Lè w ap fè yon dosye fò w reflechi anpil. E dèfwa lè l ap fè yon sijè, ou wè se kòmsi se yon moun ki mete tout nanm ni nan dosye l ap fè a. Ou wè pèsonalite a nan dosye sa a. Pwoblèm nan vrèman entèpele l. Kòmsi se pa yon jounalis ki chwazi fè yon dosye konsa konsa jisteman pou kapab akonpli yon tach nan medya ke li a. Non! Sè te nòm ki entèpele pa yon dosye epi l di ke m pral fè dosye sa a. Epi lè l fin fè l, sa pa ka pa gen yon enpakt sou sosyete a. Son non se Marc Gerson Philistin. M ka pi gran pase Marc Gerson. Ben wi. Men franchman, c'est un grand. Pèmèt mwen di sa, c'est un grand. E tout la sosyete. dwe w yon rekonesans tout afè patikilyè Marc Guerson paske ou fè yon travay ou byen wap fè yon travay serye nan sosyete a e non w ap make nan liv sa pèsòn pap janm bliye travay sa ke wap fè antouka Marc Guerson fè yon repòtaj repòtaj la se sou etidyan ki ap dòmi nan fakilte yo tande byen poukisa etidyan yo oblije dòmi nan fakilte. Paske gon pakèt etidyan kap sòti nan Carrefour pou kapab vin Pòtoprens. Lè kou a fini, li konn twò ta, paske depi l kòmanse fè bren, ekoute, pa gen pèsòn ki pral pase Matisan, e wout anlè a, gen anpil jimnastik pou fè pou pase ladan l. Donk, lè w ap sot anba lavil nan lè sa, pou ta moute anlè, donk sa pral pran anpil tan. Donk, anpil jimnastik. Etidyan yo oblije. Dòmi nan fakilte a. Men dòmi! Nan ki kondisyon? Paske laba a pa gen kabann. Genyen se sou yon zo dra. Se sou yon vye moso katon. Men ekoute, tout sa se pou kapab fè sakrifis pou ou devenir kèlke choz. Paske yo te kanik fè yon bout filo epi yo di ke yo pral pran lèzam. pou kapab rive vit, men moun sa yo di yo vle vin yon bagay nan sosyete a. Leta, asime responsabilite w, se le tan de koute le reportaj de Marc Gerson Philistin a pwopo de se dosye. Nan ri Monseyè Giyou, pa twò lwen lopital jeneral, menm si gen kèk moto k ap pase, zòn nan parèt sinik, pa gen ekleraj. Nou devan baryè Fakilte Syans nan kèk minit lap 8 è nan aswè. Nou frape, se yon mesye ki resevwa nou. Mesye fòk ou pit on pyès wi pou ka gen aksè a espas sa. Nan yon wòch galèt nap mache. Depi sou lakou a, ou pa ta di se yon lekòl ki apèn sone. Gen lòt sou vizaj yo, fatig la ekri an lèt majiskil. A distans, nou anrejistre etidyan sa. Ah mesye, menm la, map konn deplase la mal gad si m jwenn yon ti pen a manba devan an. Epi m pa konnen. Yo! Fè m gad yon sachè dlo menn. Atansyon bro pa vizye deyò a non devan pa pòt ou men se pa bon non. Cavendish Pierre se yon jèn gason li gen 4 mwa depi lap dòmi leve nan fakilte syans paskel paka al lakay li kafou. Li gen yon lisans nan syans ekonomik ak syans jiridik. Pou kouwè l ye la a, l ap fè yon metriz nan ibanis, men malgre tout jefò sa yo, lavi toujou ap fè l grimas an Ayiti. Bon mwen m pap di menm jan avèk anpil moun konn di ke antanke jèn nou se avni peyi a, mwen m pa avni peyi a, m se prezan peyi a, paske m gen ase de bagaj entèlektyèl, imajine w mwen gon lisans an syans ekonomik, mwen gon lisans an syans jiridik, aktyèlman m ap fè yon metriz an urbanisme et aménagement du territoire, sa vle di m gen ase de kapasite pou ke mwen ta itil peyi a e ke An fonksyon de sèvis ke map bay peyi a pou an kontrepati m ta jwenn de mwayen pou ke mwen fonksyone, mwen gon kote pou m abite, reponn avèk yon ansanm de bezwen fondamantal. Men, sa pa posib, nou chèche travay, nou depoze CV, etc. Men anyen pa janm abouti. Nan yon lòt espas, Dominique Modeste. Ou wè lè yo te di w etidye pou w vin moun nan, lè w vin gen bon jan lespri ou wè se nan betis y ap pase w. Jèn gason sa deja fè plizyè fakilte jouk li tonbe nan medsin jounen jodi a. Nad marinad. Dominique toujou ap tann fanmi lonje men ba li pou l kontinye viv. Lè m te nan segond nan lise Bèladè lan, m te konn ap premye, gen kamarad ki deyò yo pa ka fè mwayèn senk lan. Men kamarad sa yo kounye a gen nèg ki posede de twa machin, gen nèg ki ap konstwi. Mwen menm jiskaprezan, pou m, si m bezwen mil goud pou m fonksyone, se Esther, se Chine, se manman m ki pou voye l pou mwen. Sa vle di s on bagay ki tris, s on bagay ki fristran. A vle di wè nèg yo nèg yo se nan tèt yo tap pase nou. Lopital Jeneral tounen yon anèks pou simityè Pòtoprens, pa gen staj vrèman pou etidyan yo, Travo Piblik pa sonje si gen enjenyè ak achitèk k ap fòme, batay pou etidyan Ekòl Nòmal jwenn staj, Gregory Saint Hilaire ap konnen jou l anba tè, li pa t janm rive nome. Pandan tan sa a otorite yo kontinye ap fè pwomès, men se jis pou pase jèn yo nan betiz. epi distribiye zam. Kòm fè m manje chak jou. Sa ka rive mwen m pa vle di l pou m ale sèlman nan pa m. Manje m chak jou li kapab se yon kote m al manje. Men konsa tou sa ka rive se yon kamarad m bwase. Pa egzanp talè a la se yon kamarad m soti byen tou swe tou bouke m vini m di afè m pa bon epi li ban m senkant goud. Donk manje chak jou a li nou pa ka planifye l konsa kòmsi kòman w fè pou manje chak jou. Se kòman manje a vini chak jou. Poukisa pa gen kafeterya nan fakilte yo? Poukisa leta pa sipòte etidyan yo? Eske yon jèn fanm oubyen yon jèn gason ka ap bat nay tou grangou? Eske se sa ki rele sistèm edikatif? Otomatikman li fè 5 è du maten, menm lè dòmi te nan je w oblije leve, paske kòmanse gon ansanm de responsab, detidyan k ap antre nan fakilte a, sa vle di ou pa ka kite pou ke yo vin jwenn ou kouche atè a, bagay sa yo. Okou de la joune, nan maten, tout nèg, gen nèg ki dòmi la, ki gen dwa son etidyan ki pa dòmi la y ap tann vini, sa depandamman de lyen l, se kamaradri, li. Yo manje ansanm. N ap raple yon anpil kantite etidyan depi plizyè mwa ki oblije dòmi nan fakilte sa paske al lakay yo pa fasil, mati, san koule. Antouka pou konbyen tan ankò jèn sa yo ap kontinye etidye nan kondisyon sa kote se sou chèz fakilte a y ap dòmi se la ki adrès yo tou. M ka di an ane an ane tou pap gen lopital, lopital avèk, lopital la ap mò paske. Rive nan yon ka, nan yon sitiyasyon ki trè grav. Pafwa etidyan yo eseye oubyen rezidan ki la. entèn ki la eseye fè sa yo ka fè a alèd de ti mwayen ke yo genyen men yo pa ka ale pi lwen. Gad ou gen doktè la, ou gen Ariel Henry ki premye minis, pandan se tan gad eta lopital jeneral. Finalman, domèn sante a pa preokipasyon premyè nèg yo. Wap wè nèg yo plis envesti nan bandi. Pou anpil moun, otorite konsène yo dwe pran responsablite yo pou akonpanye etidyan yo kap soufri an silans, Ki pa gen ni rele ni reponn. Manje chak jou a li nou pa ka planifye l konsa kòm si kòman w fè pou manje chak jou. Se kòman manje a vini chak jou. Ah mesye menm la map konn deplase la mal gad se m jwenn yon ti pen a m anba devan an epi m pa konnen Yo! Fè m gad yon sachè dlo menn. Atansyon bro pa pizye dlo a non devan pa pòtoprens pa bon non. Macgerson Philistin, Caraibes FM. Nou pral tounen tout alè. Dosye 400 mawozo, batay nan site solèy, anpil moun ap tonbe, ak anpil lòt dosye ankò. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè kès kon di? A la pwochèn!